Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avè ou. Menm lè sèten fwa se de movèz nouvèl n ap pote ba ou men nou oblije la paske sousi nou se pou kapab enfòme ou. Gen yon nouvèl mwen aprann avèk anpil tristès e mwen goumen anpil pou m te kapab pote enfòmasyon sa ba nou. Gen yon ti pitit, mezanmi, ti pitit sa m ta kapab di l ap fè it sou Facebook. Li toujou sou paj Toy Art. Depi m di Toy Art, aparaman gen anpil moun ki konnen de kiyès m ap pale. Se la Princess Da. Ebyen fò n di nou ke, mezanmi move nouvèl la m pote l ba nou, Princess Da ale kite nou. Pa gen anyen ankò ke sa. Li ale kite nou. Timoun sa, se yon timoun ki fè anpil videyo. E li genyen videyo ki rekolte. Menm 1 milyon de vu sur Facebook. Donk nou kapab konprann. Ti pitit sa, mwen wè nan li, yon moun euh, ki te renmen peyi anpil. Paske jan yo t ap euh, fòme l la, yo fòme l, m ta kapab di pou l renmen peyi an. Pou l plonje nan kilti peyi a. Nan kilti peyi a. Men elas, lanmò pase pran l wi. Lanmò pase pran l. Fòm di nou ke nouvèl sa a lap choke anpil moun. Ti pitit sa a se avèk yon fyète pou gade li kap chante yon ti lafyèv prann nou pèdi l. Se youn nan rar ti moun nan peyi a ki konnen tout im peyi dayiti. Se youn nan rar ti moun nan peyi a ki pa nan imite mizik bleng bleng. Lè w wè lap fè yon entèpretasyon ou wè nan li yon artiste en herbe. Se bèl mizik, mizik ki gen awè ak karaktè sosyal, mizik ki dekri bote peyi Dayiti dantan, ki pale de tout on reyalite. Men elas, elle est partie trop tot! Paske m gen presyon ke ti pit sa a se sèlman 9 an l te genyen. M ap pèmèt nou reviv kèlke videyo kote ti pitit sa ap chante, ou ta kapab di o mon Dye! Paske gen anpil moun sou Facebook la te di depi yo kwaza ti pitit sa a y ap vòlè l. Men elas! Ann gade. ki klere nou anwo, ki soulve lanmè, ki fè boum de loray, Bondye la sot tande, kache nan yon nyaj. E la, li gade nou, li wè tout sa blan fè. Bondye blan mande krim. E pa nou an vle byen fè. Men Dye pa nou an ki si bon. Òdone nou vanjans. Li va koudri bra nou. Li va ban n asistans. Jete po trèt je blan ki swaf gran manje nou. Goute lalibète ki pale nan kè nou tout. Bò solèy la k ap benyen. Sou de pye mwen ki pote mwen kote tout sous dlo yo ap koule Mèsi pou vwa m ki ka pale Tout sa nanm mwen pa ka sere Pou zòrèy mwen ki ka tande m Yon frè m ki bezwen pale lò pwoblèm yo vle pote l Mèsi pou moun ki pa jije m Ban mwen lanmou lè yo kwaze m Toujou vini pou yon bravo Lalonm pèdi adrès mwen lòvan yo ap pliye Yon jou mwen ri yon jou m kriye Konsa lavi m ap deplwaye Gen yon rezon pou m ta plenyen Men pito m konte tout sa m genyen Dèfwa m item degringole Men lè m tonbe m toujou leve Sou de pye mwen ki pote mwen Kote tout sous dlo yo ap koule Ou ye pitit mwen wi e map veye tande cheri ok ok ok m plezi depi wap sonje m depi wap sonje m chache yon lwa pou mwen tande pitit mwen se sa batè tou tande Al monte moto a. Mwen rele m vèlè ou pran tablèt ou a. Ou kite l. Au cours de la journée du dimanche, gen yon proche ki fè deklarasyon sa. M ta kapab di ki fè anons sa. Men m te vrèman petrifye, dezarsone lè m t ap tande sitwayen sa ki li menm tou t ap pale e ki te fè anpil efò pou pa t kite dlo soti nan je l twòp. Sa va louwe nou tout. Non pa m se Yeni, e se sekretè jeneral ARL epi Toy A. E tou de mouvman ke nou wè nègès mètrès Toy A lanse yo, e ke nou toujou ap swiv sou rezo sosyo yo. E jan anpil nan nou ka gentan tande l, malerezman nouvèl la konfime ke wi, Maitre Nègès e Nègès Da ke nou konn ap gade nan videyo, ke nou konn ap gade tout avèk Toy a, malerezman li janbe. E mwen m poko e m poko ka aksepte nouvèl la, m poko ka aksepte nouvèl ke Nègès la disparèt. Se yon ti pitit jan nou konn toujou konn ap wè li, nou wè li chaje foug. M wè li gen anpil detèminasyon, m kwè le 29 janvye se ta pral fèt li, li ta pral fè 9 an e malerezman aprè midi a, di mwens pou mwen la li gentan trè ta, nouvèl mwen aprann se ke se sa. Da depi kèlke tan pat byen e nou pa konnen ki sa l genyen si se sa ki gen pou wè avèk kowona oubyen kèlkeswa sa li a nou pa konnen e Se vreman trist, se vreman trist e map swete map prezante paran yo e paran Da kondoleyans e fanmi tout moun ki konn abitye swiv li e malerezman lavi a se sa ou pa ta dwe disparèt a laj sa yon ti moun pa ta dwe nan mouri oubyen janbe oubyen travèse nan laj sa 8 an 9 an. Se pito nou menm ki yon ti pe plis aje a la limit. Men lanmò se yon bagay nou pap janm abitye ansanm avèl men ou pa ka nan laj sa pou wap pèdi timoun se pa posib. Yon timoun pa gen dwa ap mouri nan laj sa. E se yon bagay ki tèlman e anfen ki tèlman trist m pa menm jwenn mo m ta ka Mete sou li. Se di map di nou, pou moun ki abitye ansanm avèk Da, ansanm avèk Toya, se yon ti pitit ki tèlman enteresan, toutan nou nan telefòn, lap di w kisa l anvi vin ye demen, kijan l kontan, nou tout nou tap gade nou wè se yon timoun ki epanwi, lè ansanm a, depi l ansanm avèk Toya li epanwi, li kontan, kè l kontan, l renmen chante, l renmen di tèks. Mwen menm tout tèks map di gen tèks map di da ou twòp piti ou pap ka li tèks sa li twòp pou ou li dogasonye li pa enkyetew map kolel wi depim vle map kolel Toya tout ap travay ansanm avèl travay lekòl ansanm avèl nou tout wè se tankou pitit li ye sa se yon bagay m paka aksepte mwen di se pa posib se pa posib. Antouka Princess Da C'est dur. Alcibiade ale tou men c'est un peu diferan paske Alcibiade a veku pandan 80 ans jiska 85 ane. Euh men se yon komedyen anpil moun konnen ki fè anpil moun ri. Euh chak dimanche toujou gen pwogram Alcibiade sou Caraïbes FM. Nap pwofite jisteman pou kapab di senpati nou ak tout ekip Caraïbes la. e ak tout fanmi Alcibiade, de son vrè non, Nicolas Pierre Rolin, ebyen komedyen an te malad depi yon bon bout tan, e malgre ospitalizasyon li, li pa t kapab reziste. Li mouri nan dat 21 janvye 2022 an, enfòmasyon ki konfime pa Radio Télé Caraïbes. A 83 ans, je m'excuse, li se youn nan moun ki make anpil jenerasyon avèk pyès teyat ki amize moun anpil. Li gen plizyè ane depi ke li nan domèn sila. Chak dimanch, jan nou toujou di w sa, jan nou di w li an, ebyen gen yon emisyon ki batize Detente Théâtrale sou Caraïbes FM. Nou toujou tande l. Atravè pyès li yo, kote li se aktè prensipal, li toujou trete tout sijè sosyal yo. Li abòde tout paramèt yo. Anpil moun te wè Alcibiade tankou yon sosyològ. Li fè teyat pou kapab korije. anpil pwoblèm. An tou ka, pèsonaj la ale, men vwa a ap toujou rete paske yon artist, yon gran kòm Alcibiad, li pa mouri. Paske mesye sa ap rete enkarne nan tèt chak grenn moun a chak fwa ke w ap kontinye tande teyat Alcibiad yo, w ap rann ou kont ke sitwayen sa a, li pa mouri. Dezòd nan Kwadèboukè! Kwadèboukè te tèt anba nan mitan jounen dimanch lan. Dimanch ki se 23 janvye 2022. Kote ke depi nan maten genyen enfomasyon ki ap sirkule kom kwa ekoute fo pa franchir la zon paske la polis ap chache boukle zon kwadèboukè a. Surtou Blòk Kafou Chada, Sèt zòn la elle a été bloquée. Lapolis vle nan dènye tan sa yo ebyen mezire li tout bon vre avèk les hommes de 400 mawozo. Nèg yo vin pran yon abitid yo just pote boure nan zòn nan epi pou kapab pran nèg yo par surprise. Alò lapolis antre justement pou kapab pran mesye 400 mawozo yo par surprise. Anpil bal tap tire. Kwadèboukè te tèt anba, men ekoute selon sèten rivren ki tou pre a, ebyen moun sa yo di ke lapolis ap chache genyen yon avans tou piti sou mesye 400 mawozo yo, se sak fè w wè anpil fwa genyen de operasyon ki kapab planifye, men lè nèg yo pote boure, pèsòn moun pa konnen. Se la, sejan la diz tou senpleman ke tèren an ta sanble kòmanse pwopis pou lapolis. E si tèren an kòmanse pwopis pou lapolis, ebyen lapolis ap pwofite fè dè zavanse. Men mwa je m demand eske genyen nèg ki pran fòmasyon penetrasyon an milye urben. Ebyen, chak jou se konsa sitiyasyon an ye o nivo de la Kwa de Boukè, kote ke lapolis li menm, li kanpe an kwa? Paske gen yon seri de bagay ki ap fèt. Pou anpil moun nan sosyete a se revoltan, vwala poukwa ojodwi, ebyen lapolis li menm li te mete pye l atè ankò nan aprè midi yo te kite zòn nan. Men eske yap retounen paske sanble ke jan lapolis kanpe a la, ebyen lapolis pa vle kite mesye 400 mawozo yo respire. Nou pral chache konnen. Pou n kapab pote plis enfòmasyon ba ou, nou menm kòm toujou nou pa nan bay enfòmasyon afole, enfòmasyon woy woy, nou konnen yon enfòmasyon, nou pase li nan paswa, epi nou pote l ba ou menm ou tande l, epi apre se analiz ak kòmante pa ou ki evidan.